Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon trè trè kontan de vou retrouve e nou pral fè yon ti pale chak jou ki jou ankèt la ap rapousib ankèt ki gen a wè ak asasina Jovenel Moïse. Men chak jou ki jou tou, genyen de nouvo non, de nouvèl pèsonalite. E, sa ki parèt yon ti jan ezitan, se paske de pèsonalite politik, pèsonalite kretyèn, bon, la a, anpil kesyon merite poze. Antouka, genyen pastè Gérald Bataille epi Gérard Forge ki yo menm lajistis ap rapousib yo pou enplikasyon prezime yo nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Plizyè lòt pèsonalite, manm klas politik la, moun ki nan sektè prive, yo fè egalman objè manda damne nan kad dosye sila. Se ka notaman, Line Balthazar, nimewo 1 phtk, Paul Denis ansanm avèk Samir Handal. Gwo koze wi timoun! Anpil tèt chaje men ekoute, gen yon pakèt non k ap site jounen jodi a la a, On se demande perplèks, èske moun sa yo genyen pou yo wè vrèman ak asasina Jovenel Moïse oubyen èske yo ta enplike a distans nan, m ta kapab di planifikasyon asasinay sila? Bon, anpil kestyon n ap poze, men de bòn kestyon ki poko ka jwenn de bonne réponse. Pour l'instant, on est en train de patauger dans de mauvaises réponses parce que la justice li poko kapab trancher sou kesyon sila. Ankèt la li menm li vrèman lant. E n swete ke nèg yo ale plis avèk anpil rapidite pou omwen moun konnen kisa ki pase o jis. Men Suit ak Manda ki emèt kont li nan kad asasina Jovenel Moise. Prezidan Pati Ayisyen Tèt Kale a, phtk, Line Balthazar, di li pare pou reponn kestyon lajistis. Hum! Tèt chaje. Vize par yon manda damne nan kad ankèt sou asasina Jovenel Moïse, prezidan phtk, Line Balthazar, vle mete li a dispozisyon lajistis pou kapab reponn kestyon anketè yo. Se nan laprès Epi sou rezo sosyo ke Line Baltazar fè konnen li aprann desizyon pakè Pòtoprens lan. Jiska entèvansyon li jounen 3 out lan sou antèn yon radyo nan Pòtoprens, li fè konnen li poko touche ofisyèlman pa rapò ak manda sila. Ebyen ekoute 1 jou aprè, nou panse ke lajistis kapab mete li okouran. Toujou daprè li, chèf pati phtk a pwopoze pou kapab reponn kestyon chèf pakè a. Daprè sa li di e sa lalwa di tou. Li antann gen detay li menm tou sou sa yo repwoche li kòm kwa enplikasyon li nan asasina ansyen prezidan Moise. E kanta yon evantyèl soutyen pati politik l ap dirije a nan kad afè sila, Mesye Balthazar pa swete fè kòmantè. Tèt chaje. Fò m di nou ke konsènan. Pastè yo! Bon, jounen jodi a la a, si yon pastè ta antre nan kestyon sila a, petèt ke li pran yon lòt oryantasyon, men, èske se sa legliz la ta di? Men jiska prezan, on reste dans le doute, paske se yon akizasyon. Yon akizasyon, li rete nan stad akizasyon paske pa genyen prèv tanjib pou dire ke cette personne là c'est elle le criminel, c'est elle le méchant. Vou konpwone? Antouka gen yon konferans pastè ayisyen ki denonse sa li rele politizasyon dosye asasina Jovenel Moïse la. Pandan yo reyaji nan yon nòt pou laprès sou manda yo desène kont pastè Forge ak Gerald Bataille, yo mande kretyen yo pou kapab fè echèk ak demach komisè gouvènman Pòtoprens lan. E pou tache d'être tout à fait complet, parce qu'on a entendu des noms de pasteurs, Paul Denis, e tant d'autres personnalités, nou pral tande yon ti sekans nan kad emisyon Haïti Débat avèk Garry Pierre Paul Charles pandan 6 minit ki ap parle autour de cette question e ki li menm ap di poukisa komisè a li menm desène manda sa yo kont pèsonalite presite la yo. Ann tande. Nan kad asasina Prezidan la Repiblik la, mwen te fè 2 akte deja, akte 1 e akte 2, mentnan pou lakte 3, m te di 10 minit, men vu la sitiyasyon m ap fè mwens ke sa m ap ba nou nouvèl la, petèt na gentan elabore nouvèl la paske m pa vle fè nou twòp soufri pou sa. Nou remake gen anpil manda ke komisè gouvènman an mete deyò e yo mete yon pakèt non moun. E m konfime manda yo e sou baz sa a e Samy Andal yo met manda dèyè l se paske se li menm ki te bay Sanon kay la oubyen lwe Sanon kay la pou Sanon kapab fè reyinyon nan Dèlma 60 yo met manda dèyè misye e mesye Christian Emmanuel Sanon se pa paske l lwe kay la li di ke Samy Andal etait au courant du complot d'assassinat contre le président. Premyè enfòmasyon. Euh sa Sanon kontinye pou l di nan entèwogatwa ke yo t ap fè l, kestyon yo t ap poze l, ke l te chita ak plizyè pèsonalite politik, notamman Paul Denis, Walky Louis e li rankontre pastè Forge e pastè Bataille. Li pale avè yo, li di yo ke li pral pran pouvwa a. Mentnan, kòm li site non Paul Denis, mwa, Gary Pierre Paul Charles, j'ai appelé Paul Denis. M pa rele Paul Denis jodi a, maten an m rele li te nan yon reyinyon men tousuit lè m t ap fè deskripsyon de moun nan, kòm mwen konn Paul dan pa pèt choz, mwen pa vle site non Paul Denis paske m pa ka fè sa. men m dekri yon moun nan. E Paul di m efektivman ke l te rankontre pastè a nan kad mobilizasyon yo t ap fè kont Jovenel Moise. E pastè a te rele l, li pale avè l, pastè a di l li pral pran pouvwa a. E l di l yon pakèt lòt bagay ankò. Paul minimize pastè a aprèv li di m, Paul di m, Li lèl rive lakay li di madanm li men sa on nèg dil. Se sa Paul Denis di. Donk je ne peux pas accuser Paul Denis mwen menm. Donk yo yo dèyè Paul, si Paul se te sa sèlman ke Paul Denis ale devan la jistis, la polis pale de sa. Bon le nomme Vincent. Vincent fè pati de 2 ayisyen ki te vini lè yo sòti nan wout la al nan Kinam 2 a, kote lapolis te vini, yo pran 2 ayisyen yo. Pami yo, youn rele Vincent. Nan kestyon yo poze Vincent, e se la bagay la pral gate, lè m di gate nouvèl la pral rèd, Vincent di ke pandan l ap pale ak Badio, Badio rele sou telefòn, li mete l sou spikèfòn, Dimitri Hera. M sezi. Fò m di w jiskaprezan m ap di sa, m sezi. Pa bliye sa m di non, Vincent di l, men lè nèg an difikilte konsa yo gen dwa bay nenpòt ki manti, men mwen di w sa Vincent di. Epi l di tou, li pale avè l, epi l di tout bagay kòrèk, la route est claire est claire, ou gen dwa desann, nou deja prepare nan palè nasyonal, n ap tann pou y al mete moun yo pral mete a. E paske USGPN òganize deja. Men yo bay yon enfòmasyon sou USGPN ke m p ap di l. M pap di l paske li pap bon paske m pap kraze kò a pou enfòmasyon sa petèt lapolis a bay li men se pa mwen k pou bay sa e donk sa se pou Vensan e Vensan di tou lè l rive ka prezidan an li te ret sou lakou a avèk kolonèl kolonbyen an k rele Mike li pat antre se James Solage ki te antre kay prezidan an avèk rès manb kòmando yo. Bagay sa se nan ankèt ke w ye. Kòm mwen te ba nou randevou pou 10 minit, m ap ba nou l. Objektif nèg yo selon di an m se te asasine prezidan an, lè yo fin antre nan palè, e aprè sa fè wout la desann rantre nan palè pran madan Kòk pou y al enstale l. Piske madan Kòk te siyen avèk CTU Yon pwotokòl dakò ke CTU deja bay kòb pou enstalasyon Madanm Kòk. Donk, swit a tout sitiyasyon sa yo, komisè gouvènman an, PM, vin gen anpil presyon sou li, y ap fè misye menas. Donk, m panse fò yo bay misye sekirite, li menm avèk Carl Henry. Carl Henry se jij de pè ke y ap menase a. E n ap kontinye. Yo site non Baltaza, Lene Baltaza. Kòm si Baltaza ta yon moun ki te la pou fasilite la prise du pouvoir. Bon, sa etone m. Sa etone m, men se nouvèl la, se nèg yo k di sa. E, bon, Vincent ak Solage ak Christian di, nouvèl m ap bay toujou, e mwen, m te rele Pyè m pa jwenn ni. Men yo te genyen nèg sa yo, de nèg sa yo di yo te rankontre Dwazimen tou, yo te rankontre Pyè Esperans. Donk, m pa konnen nan ki kad yo te rankontre Pyè Esperans lan. Kounye a, mwen menm, m rele Dimitri. M pa jwenn Dimitri, men, mwen gen sous rapidman, epi yo di mwen, Dimitri, Erard di li menm, se vrè, li pa t janm konnen li te pale avèk pèsonn moun, men kòm s on gwo chèf li ye, yo te gen dwa ap site non l, paske yo pè l, piske yo te rankontre l, yo te envite l deja Nan kad koudeta a li pat aksepte, se nòmal pou Badio site non li paske Badio kapab pè. Donk, men sitiyasyon genyen an ki devlope an tèm denfòmasyon. Bagay la konplike, nèg yo ap pale anpil. Donk, sa m sot di la se enfòmasyon ke yo bay, sa pa gen rapò avèk Premye Minis lan, men n ap di yon bagay tou nan peyi sa a, yo tèlman melanje moun, yo tèlman enplike moun, men lè w resi jwenn yon ti bout nouvèl, ou oblije bay li m ale mèsi anpil a la pwochèn okazyon. Anpil dosye wi la nan la repiblik, anpil pawòl anpil, antouka konsèy ekzekwitif kopa a di li kondane yon lòt fwa asasina Jovenel Moïse e mande pou limyè fèt sou zak sila. Sepandan se desevan pou konstate komisè gouvènman pòtoprens lan mèt Bedford Claude desène manda damne atò e atravè kont pèsonalite. ki yo menm pa gen anyen pou wè ak kesyon sila. Antouka n ap tann pou lajistis li menm li kapab demele le vrè du fo dan sèt afè. Mèsi bokou la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi apre kèskon di a la pwochèn.